Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa k ap pase nan mond lan. Si w bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon Pwodiksyon ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou w pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la ansuit fè yon lòt klik sou tout epi w deja valide. Mèsi poutèt ou fè pati fanmi an. Nou sòm les chaines de l'info. Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Ojodi se byen dimanch e on an profit jisteman pou vou dir deja trè trè bòn semèn an nòtre konpanye. Mwen deklanche avèk emisyon mwen te anonse nou yo, feyton, dokimantè, mini dokimantè tou sa. E sa ki konsène Site Solèy, mwen gen yon ansanble de dosye map konpile e map vini avèk tout detay yo pou nou. Jodi a, mwen vini avèk yon nouvo nimewo konsènen yon chèf de gang. Konsènen chèf de gang sila, nap fè 4 emisyon. Lap divize an 4 pati paske se te yon gwo chèf de gang. Nou konn poukisa m fè jan de emisyon sa yo? Emisyon sa mwen ap fè yo la, se de emisyon ke Mwen enskri nan yon pèspektiv pou ta kapab disyade yon seri de jèn timoun tankou m yo sou kesyon kenbe zam nan. Paske banm di nou byen, malgre tout bagay, lavi li pi enpòtan ke tout bagay. Malgre tout pwoblèm, kèlkeswa nèg ki mouri an, m pa kwè Gon fason l mouri pou si lespri l ta kapab pale m pa konnen ak nanm ni men l ap di ou konnen w mal mouri gen de fwa ou konn tande moun k ap di ke gen moun ki mouri epi yo vin pale avèk yo nan dòmi pou di m pa santi m byen sa vle di ke ou pran yon move mò kant sa kapab rive ou pran yon zam ou kenbe nan men w w ap fè yon seri de egzaksyon gen yon retou. Wè pase Anèl. Wè pase anpil lòt chèf de gang. Lejan ki son mò, mwen ap itilize yo pou m montre nou ke, ekoute, lè yon nèg ou antre nan lojik sila a, votre vie ne tient qu'à un fil. M vle ke emisyon sa yo, yo kapab konsyantize chèf de gang yo pou fè d'autres choses. pou kòz lòt moun yo. Brèf, m pale anpil. M pral antre nan site solèy ansanm avèk nou. Pa bliye, m di nou, objektif emisyon sa a yo m ap fè la, se pa kesyon pou kapab fè elòj pou chèf de gang. Men, se pou moutre tout reyalite a, kòman n ye depi an bon bout tan. Se chèf de gang Li te kontwole katye Boston. Anpil moun konnen n. Evens ti kouto Evens jèn. A ki laj nou konn misye mouri souple? M pa menm kwè misye te pran trantèn. Men, misye te rive yon kote, misye te fè la repiblik tranble. Eske nou konprann? La repiblik tranble. Paske depi ou di Evens ti kouto, ebyen gon mo ki vini apre se zen pete. Evens M te deja ba nou istwa l deja, li te konn ap batay anfas Djed Wilme, men Djed Wilme te renmen fason misye fonksyone yo te toujou ap di l. O pwen ke se li ki touye Labanyè oubyen patisipe nan asasine yon lòt chèf de gang epi touswit se li menm ki ta pral chèf katye Boston. Lè misye vin chèf katye Boston, Djed Wilme li la Yo toujou ap kolabore. Dye Dwilme li menm ki te gen plis tandans revolisyonè ke tout chèf de gang ki te gen lontan yo e anpil lòt jounen jodi a, wè m di anpil lòt paske jan Dye Dwilme t ap fè batay li a, li te anpe diferan de anpil lòt nèg. Pa pou fè elòj ankò pou Dye Dwilme paske li te gen zam ilegal nan men l se te bandi. misye vin kontwole 34 katye nan Site Solèy. Depi nèg sa an kote, ebyen tout moun an ti jan pè. Paske, misye te gen frèl ki nan do l, tan zan tan li konn ap euh, pale a nèg yo pou di, ekoute, m konnen nou pral fè konplo sou mwen, m ap touye nou deja. Tan zan tan l konn ap mache a nèg yo, l rale zam sou yo pou di, apa nou gen entansyon pou n touye m. Ou konprann? Donk li gon euh, on sòt de presyon psikolojik ke li toujou ap fè sou nèg yo. Eske nou konnen Evens sa a ki te yon gwo gwo gwo chèf ilegal ki fè tout moun pè l, se nèg ki pase pi mal? Hum! Nou pa ta ka imajine sa non. Lè Evens vin ap bay anpil pwoblèm nan Site a, an fevriye 2007, tout gwoup nan Minustah yo mete ansanm nan kad yon operasyon ki gen nan tèt li La Bolivi, Operasyon sa batize Jaou Sudamericana. M ap gen petèt pou m fè le pwen sou operasyon sa lè m ap pale an gwo de Site Solèy nan dotre epizòd yo. Lè anpil kout bal ap tire nan Site Solèy moun oblije tann dra blan atè pou mande lapè. Lè sa nèg ap travèse avèk gwo zam nan sak ap pran lanmè jete yo. Vin gon lòt operasyon ankò jiskaske moun ki kapab temwen de sa, Bralian Evens Ti Kouto ou byen Evens Jèn, jan l te rele an, il a aple Mòlòskòt, bon lè de son pati pòr ne pli revenir, lè l rele Mòlòskòt pou di ki sa pou l fè, eske l dwe rann tèt li ou non, Mòlòskòt di talè talè, e pwi sa arèt la, Evens al mawon nan departeman du Sud. Yo arete Evens. Yo vin avèk Evens nan Pòtoprens. Nèg yo bat Evens anpil. M a gentan fin eksplike nou rès istwa a. Misye mouri, pa gen anyen ki rete paske se pa byen ou t ap fè. Si w t ap fè byen, te kab gon bagay ki rete de ou, ki pale de ou. Men mwen menm mwen estime ke gen yon virgil nan tout mal misye t ap fè yo ki rete e ki kapab sèvi de leson pou lòt moun yo. Paske misye te tèlman chèf, li te gen chans reyalize yon albòm. Yon albòm de 8 titr. E on va vou prezante chak chanson. Nou mete 2 mizik pou ou. Nan chak emisyon wap gen chans tande 2 mizik. E si nou vle tou nou kapab poste mizik yo grenn pa grenn. Moun ki vle pou kapab telechaje li pou al tande l. Wap tande Koman neg yo te mechan. Wap tande tou mesaj ki veyikile a travè mizik oubyen chanson sa yo, aprè sa wap fè yon maksimòm de kòmantè, wap analize, wap di finalman nou pa gen dirijan. Ann tande. Tande jan malerèz ya plenn Klasik jounen Minis la ap di yo pa pakèt Men m konnen 34 kat sa yo met tèt yo ansanm Se ap pete sou nèg sa yo. Alò dans la première chanson se yon sòt de mizik gangsta kòm si nèg ki prè pou fè fas a fas avèk Minustha mande Minustha pou kapab mete pye l atè. M panse ke sa ap pèmèt nou konnen reyalite Site Solèy pi byen tou. Epi nan dezyèm mizik lan, men fò n di tou premye mizik la tou gen ti plenyen tou paske gen de sòlda ki pèdi e on a akize e le jan ki fon parti de la minustah men anpil moun di se fo e pi pou dezyèm chanson an ekoute e ben se sak fèm te pale e maten an e de nèg ki bandi sèten fwa on e prizonye paske ou pa kapab sot la arive la e e kant sezonm la etè e chèf di karte de Boston, chèf de site solèy, men yo te gen yon seri de kote yo pat ka ale, paske depi yo rive la, pwoblèm, ou konprann, donk yo plenyen pou sa, nou pral gen 6 lòt mizik nap prezante ou an 3 tan, lòt mizik yo gen lòt reyalite pa yo ladann, paske nap wè nèg kap fè politik, nèg kap lage zam nan men ti jèn nan geto, pou kapab pyeje yo, paske objektif lan se just konsa, m ap fè politik, m gen lajan, m gen konesans, m ap pyeje yon seri de ti jèn, olye pou m ba yo metye, pou m fè yo vin tankou yon nèg tankou RL prod k ap degaje l kanmenm pou l kapab viv, men, ebyen, ban m ba l zam nan pito, zam nan a trayi l, aprè dezan, menm zam sa ap tounen kont li, li ka menm touye l menm. Èske nou konprann reyalite a? Mezanmi, m vle nou wè reyalite a, m prezante nou yon reyalite anfas pandan lè 20 dènyè zane. E finalman on est là aujourd'hui. Nan menm sitiyasyon an. Chèf sa a pase, li mouri. Yon lòt monte, on lòt vini ankò, se la menm choz. Kòman chanje tou sa? Sa depann de otorite yo. Sa depann de nèg k ap fè politik. An n fè bagay yo otreman. E pi sa pral depann de nou menm tou jenès. Paske pa bliye mwen m toujou di on nèg sa. Si m tande on nèg di m ou pral detwi Site Solèy. Maten an la a, M se premye moun kap pran radyo pou m denonse w. Paske mwen se la m leve. Se la m grandi. M toujou revandike souch mwen. Se ti moun site soley. E sa fè m mal. Pou m wè jounen jodi a. Depi lè m te nan site soley. Jouk jounen jodi a m gen presyon ke lè tan ap vanse fò bagay yo ta chanje. Ebyen m gen presyon ke pandan tan ap vanse, nou menm se rekile n ap rekile nan sosyete ayisyèn nan. Imaj yo pa di nou le kontrè. Antouka mèsi la fanmi, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!